Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Mwen kontan avèk nou sou chanèl la la, piske ojodwi se byen le 6 jiyè 2022, nan yon jou m ta kapab di genyen yon dat ki ap make yon dram, yon asasina, yon moun anpil moun nan popilasyon an te renmen e kontinye renmen. Sa mò li pwovoke sa n ta kapab rele yon veritab boulvèseman, son asasina byen si. Jovenel Moise. Jounen jodi a la m ta kapab di menm les petites organisations de base y ap gonfle venn yo la pou kapab al sou beton an le 7 juillet se ta di le landmen e pou kapab mande jistis pou Jovenel Moise. Jovenel Moise te pami les oligarques, Jovenel Moise leve yon bon maten frape par l'esprit de mansuetude, E finalman on la asasine. E byen fòn di ke tout moun sinon anpil moun pral mete tèt yo deyò le 7 jiyè. Men fòm di nou ke genyen krisla. Krisla nan ti bwa ki lage yon voice. On voice ki pral vin viral sur les rezo sosyo pou dire ke ekoute mon père. il est né le 7 juillet. Jovenel Moïse a été assassiné le 7 juillet 2021. Ces deux dates yo coïncidé. Mais de toute manière, kelke swa, on sitwoyen ki reme peyi ou, bandi ou pa, Ou pa tap janm aksepte pou se konsa yon prezidan pèdi lavi l. Paske, kant yon peyi li se egzanpl demokrasi, ebyen, gen bagay depi yo pase, m ta kapab di, demokrasi pase anba pye. Se nan kontèks sa a, m ta kapab di chak grenn moun enpòtan. Kit ou te vòlè, kit ou te bandi, kit ou te kriminèl, Ebyen fok ou pran lari an pou di les etats unis on konpran le jeu kan sa va byen dan se peyi les blan diz toujou ke ben y a enstabilite on a bezwen de si on a bezwen de sa donk il fo yn entèvansyon men kan sa va mal e ke les otorite de se peyi diz ke lzan o mar. Yo mande sekou, ebyen moun yo di w ke ben sa va byen m pa wè poukisa w mande sekou la. Yo ba nou binu pou kapab sipòte jistis. Men nan ki eta prizonye yo ye? Paske lè w gon strikti entènasyonal konsa ki avèk ou kap bay jistis ou jarèt, ebyen kestyon detansyon prevantiv pwolonje a fòk ta gen aplikasyon yon pi bon politik. Men jounen jodi a la gade zokòt prizonye. Men eta moun yo ye nan prizon an, yap mouri. Mèsi. Binu. Mèsi tout fòs nou bay nan peyi sa, tout fòs entènasyonal paske nou wè yo vini se pou destabilize. Men ekoute Krisla a parle, je kwa ke les gens de la troisième circonscription ils vont entendre pou anvwaye se sinyal bay les Etats-Unis ki li menm anpeche nou avanse. Ann tande Krisla. M salye tout moun, m salye pèp ayisyen an, m salye espesyalman moun twazyèm yo, m salye nou. E n ap adrese nou avèk moun ki vle sipòte nou, moun ki vle mache avè nou. N ap di tout moun, moun Fontamara, moun Tibwa, moun Bawo, moun Delwi, tout moun pa m yo, Bizoton, Se jou lamò Jovenel Moise 7 jiyè 2022 ap fèl 1 an. Nap di tout moun mete mayo blan sou nou. Mete mayo blan vin mande jistis pou Jovenel. Lè prezidan Jovenel te la bagay yo te difisil, yo te difisil yo pat dous. Men kounya li 4 fwa pi rèd. 4 fwa pi rèd. Timoun pa ka manje, timoun pa ka al lekòl, dola ameriken ap moute tèt nèg, pa gen moun k ap di anyen. Ann vin mande jistis pou Jovenel. Ann mande jistis pou Jovenel 7 jiyè. Tout moun k avè nou, Fè prezans e si w pa avè n tou n ap mande jistis pou prezidan Jovenel 7 jiyè tout moun mayo blan plas fontamara Plas Fontamara pou n vin pale a jounalis yo, pou n vin pale a lòt moun pou n di jistis pou prezidan Jovenel. Fòk Ayiti gen jistis. Si Ayiti pa gen jistis, n ap toujou rete kote n ye la a. Se paske Ayiti pa gen yon jistis ki fò, yon leta ki fò ki fè n tonbe lan. Sitiyasyon sa n ye la a. Tout moun tout kote bare, tout moun pa ka pase, nèg bloke, moun ap kidnape moun, moun ap fè dezòd, se paske nou pa gen yon leta ki fò, nou pa gen yon jistis ki fò. N ap mande tout moun mayo blan, nou pap bezwen rara, nou pap bezwen anyen, desann sou plas Fantamara, n ap regwoupe nou, n ap chante pou n ap di jistis pou prezidan Jovenel. Jistis nap mande jistis nap mande jistis nap tann tout moun jis. Nan depòte depòte depòte on lè nap wè depòte a pa dous piske peyi lèzetazini la li menm li depòte 44 dominiken chak jou yap depòte pou nou ebyen jounen jodi a la. Ya konprann bagay la tou. Men fòm di nou yon bagay mezanmi, gen yon fi map chache ankete sou dosye sa, bagay sa fèm vrèman mal, yon fi imigrasyon dominikèn voye tounen pa bò isit. Men lè map gade byen se kòmsi m ta kapab di yon konplo, men jiska prezan map ankete paske gen de resi ke mwen jwenn, map chache fouye sou dosye sa yo. Tande byen! Yo voye l tounen pa bò isit, epi arive sou fwontyè, on la kidnape. M gon foto dezagreman kidnaping nan paske m ap gade pou m wè foto sa a, fanm nan li prèske ni, chita sou yon chèz, yo mare l, epi Yo mete 2 zam nan lestomak li. Epi lap kriye. Je ne peux pas poster cette photo, mais écoutez pour ceux qui veulent avoir la photo, m prè pou m voye li ba nou. Nou konn kisa pou nou fè just voye mesaj ban mwen epi map voye foto a ba nou. Men pa bliye m te di nou ke semèn sa se yon semèn ki pou Jovenel Moïse. Se pa paske m te konn manje kòb Jovenel Moïse men se paske m renmen peyi m paske m pa dakò petèt Pou fason prezidan an tonbe an epi tout moun ap gade jiska prezan pat jistis, sèten diz parenn konplis, sèten diz ke dèzòm di sektè prive dè zafè yo konplis. Men jounen jodi a la yo ba nou kalòt marasa paske on è sur le pwen ou byen on a libere Sammy Randall. Jovenel Moïse pat jistis. Men antretan dan le kolimatè de. pas mal de gens ou des gens qui placent tête comme équilibriste, ils disent tout simplement que il y a beaucoup de gens qui étaient partis juste avant Jovenel Moïse et sous règne ou bien administration Jovenel Moïse, on n'a rien fait. Et je ne jeudi à là jusqu'à ce que machine l'an mot arrivé sous président républicain à qui ça n'a pas tonne. Est-ce que Jovenel Moïse a besoin de justice? Est-ce que Jovenel Moïse ap satisfè petèt yon jou pou wè tout moun ki te enplike de prè ou de lwen nan asasina li anba kòd? Ben sa se la grand kestyon. Ekoute, Claude Joseph a plase kelke mo atravè lemisyon Haïti Débat konsènan lasasina de Jovenel Moïse. Li reyitere menm deklarasyonn yo pou dire ke Ariel Henry n'est pas sage dans cette affaire. E son plezi. Poum nan scoop e jodia e nan on okazyon ki ke mwen mpat janm swete e donk anfèt m toujou kontan nan scoop men e men okazyon sa se on okazyon ki m te kapab di ki ekeran sètadi ke se avèk anpe danbivalans ke m la a. A la fwa toujou kontan ke m nan espas sa a, men okazyon an li se pa yon okazyon m te yon moun tankou m te janm swete ap pale de premye premyè ane ki depi Jovenel Moïse asasine donk mwen pwofite pou mwen felisite tout moun ayisyen ayisyèn isit an Ayiti tankou nan dyaspora a, ki ap prepare des activités commémoratives nan okazyon sa a, à Port-au-Prince et puis si vous voulez dans les villes de province. Par exemple dans le Nord, m konnen gen aktivite k ap prepare, dans le Nord-Est, m konnen gen aktivite k ap prepare e popilasyon ayisyèn nan, yo gen latitid pou yo eksprime mekontantman yo de fason pasifik nan okazyon sa a pou yo restore memwa Prezidan Jovenel Moïse. Paske kouwè nou konnen, e kouwè m toujou di l, asasina Prezidan Jovenel Moïse la l fèt an 3 etap. Premyè etap la se pandan 4 tran 6 mwa y ap asasine karaktè l. Sètadi ke y ap di sou Jovenel Moïse yon pakèt bagay ki pa vre. Donk yo febli misye moralman e psikolojikman. Sou sizyèm mwa a, donk swa le 6, 7 jiyè, yo asasine l fizikman. E jodi a, e se asasine y ap asasine, chache asasine memwa l. monimantal ke Ministè Edikasyon Nasyonal te fè oubyen l enskri nan yon strateji byen planifye, byen prepare pou, m ta vle di w, fè bliye dat sa a, jou sa a ki se yon jou istorik. Mwen panse ke pa gen anyen gouvèneman sa a fè, yon gouvèneman ki gen Ariel Henry nan tèt li, ki li menm genyen se yon sispè enpòtan nan asasina Prezidan Jovenel Moïse la. pou nou pran kòm yon erè. Donk, mwen kwè ke jou sa li te enskri menm nan yon strateji pou fè bliye Jovenel Moïse menm jan pou Desalin te genyen anviwon yon demi syèkle pou yo pa te pale de li. Donk, mwen panse ke sa li enskri nan strateji sa a. e malerezman ministè edikasyon nasyonal te antre nan yon bagay konsa men bon aprè ke nou te fin denonse l pèp ayisyen an te denonse l donk nou te kontan ke yo te retounen sou li e ke jou a rete yon jou konje ki pou raple tout moun ke te genyen de mèsenè ki antre lakay prezidan Jovenel Moïse yo asasine l savèk konplisite de moun lokal de zoligark de politisyen tradisyonèl. Paske tout moun konnen ke krim sa a se yon krim transvèsal li ki enplike 2 pan ekonomik di sektè prive e nou pral pale de sa e de de politisyen de regwoupman politik pa egzanp si w pran John Joel Joseph si w pran Badio ou pran Ariel Henry yo tout nan menm linye politik Si w pran Jaar, si w pran Dimitri Herard, yo tout nan menm linye politik. Donk ou gen de sektè ki ekstrèmman opoze ki antann yo sou asasina Prezidan Jovenel Moïse la. E le gouvèneman, m ap fini rapid, e se gouvèneman, le gouvèneman ki e la e mentnan, se le reflè ekzakteman de se konsensis. Se de moun ki pa rejwenn nan anyen nan gouvèneman sa a. Yo pa rejwenn nan anyen, dayè yo te toujou ap batay youn fas ak lòt sou de politik piblik klè, men yo rejwenn toutomwen sou lasasinat di prezidan Jovenel Moïse. Eske se 2 gwoup moun ki chita ansanm epi yo planifye asasina a, answit yo pral pran pouvwa yo? Sa vle di, nan lojik pa w la, eske Ariel son eleman fondamantal antre gwoup E li te kòmanse sou mwen lè m te premye minis. Paske se apre ke m fin arete kolonbyen yo ki fè ke nou ka genyen kèlke verite sou kesyon sa a. Sinon, si se pa t lidèchip mwen, tout moun konnen ke kolonbyen yo ta prale, tout moun konnen ke pa t ap gen ankèt, tout moun konnen ke bagay la t ap pase kòm yon lèt ka lapòs. Mètenan, sa ki enpòtan jodi a, se les actions d'Ariel Henry, de ce gouvernement qu'il faut regarder et c'est à partir de ces faits, E ke ou dwe fè analiz yo. Ki fè ki fè ou ka evoke pou nou ki pou pwouve ke Ariel Henry son moun kap si kap jwe pou e m ta vle di w terni oubyen fè bliye memwa oubyen gen yon nivo d'implikasyon dèyè li menm? Ki fè? Bon, bon ekoute, dabò, dabò m tap pale de yon asasina an 3 etap, men an nou gade pa egzanp e abandon tout pwojè travo ke Jovenel Moïse te inisye an nan peyi a. Ekzanp mwen menm kòm vwayaje peyi a anpil sè dènye tan, mwen wè pa ekzanp travo ke Jovenel Moïse te inisye yo. Mwen ap soti nan ba Nòdwès pou m ale nan Latibonit, monchè mwen pase pa Bonbadopolis, E pou m pral tonbe, m fin fè BDN, m pase konba do polis, donk pou m al tonbe an sou Wojternel etsetera, mwen pase sou sou sa w rele mòn chen an. Mòn chen an. E la m ap di w ke sèl an prezidan fou kòm Jovenel Moïse ta ka panse avèk le peyi andeyò. E efektivman nan nan diskisyon ke m genyen avèk moun nan ba nan ba e Nòdwès, Moun yo di lè pa egzanp ou gen yon moun ki pral nan mache kap pase nan wout sa, fòk ou eseye rele l chak 30 minit, chak 40 minit. Paske gen anpil posiblite pou l pa tounen. Men apre wout sa fin fèt, tout moun Antè bati? Non, li pa fèt antè. Wout la fèt nòmal, yon bagay ekstraòdinè, asfalt etc. Donk moun, gen yon pakèt moun ki di mwen m pat janm wè Jovenel Moïse. Men aprè rout mòn chyen an gen yon pakèt moun ou paka pale Jovenel Moïse mal devan yo. E moun sa yo te trè fwape pa asasina Jovenel Moïse. Donk sè se Jovenel Moïse kon a asasine. Se pa se pa sèlman la pèsòn an swa. Sè te nansanm de pwojè kon a asasine. Sè le pèp ayisyen euh, je dirais, c'est là on, a, on a affaire avec un groupe d'assassins donc, c'est-à-dire que qui mettait vous d'accord que euh, euh, la vie de Jovenel Moïse n'est pas importante. On a, on, a, on a affaire avec un groupe criminel qui, même s'ils n'ont pas participé directement, à l'assassinat, mais ils sont des véritables protecteurs de ceux qui ont assassiné Jovenel Moïse. Ils protègent les assassins. Bouclier. Donc, effectivement, c'est ce que nous avons regardé là. Parce que, écoutez, Poukisa yon ane aprè jistis la e ankèt la ap pyetine? Poukisa yon ane aprè e Ariel Henry deside fè obstriksyon a la jistis? Se yon sekrè de polichinèl, nou pa oblije ap redi sa ankò la a jodi a. Poukisa 1 an aprè, sèl moun ki travay sou dosye a, ki te kòmanse travay, sèl jij Li nan 2 nòt voko ke vokal ke cnn genyen an posesyon yo, misye di ke Ariel Henry enplike jisko kou. Donk, e Ariel Henry montre ke lap fè de obstruksyon a la jistis. Donk, veritab obstak a ankèt la se se gouvèneman. E ki pratik gouvèneman sa jodi a? Kòm etan done ke yo pa gen okin veleyite pou yo bay Prezidan Jovenel Moïse, okin volonte pou yo bay Prezidan Jovenel Moïse jistis, donk, e okin kapasite egalman pou rezoudre e pwoblèm ke n ap fè fas yo, donk se chache kenbe tèt yo sou pouvwa a le pli lontan k posib. Le pli lontan k posib. Dayè, eleman de langaj yo ki pa konvenk pesonn moun jodi a, se di ke nap fè eleksyon apre fin genyen ensekirite oubyen fòk pwoblèm ensekirite a rezoud ò se Ariel ki sipoze rezoud pwoblèm ensekirite a donk fòk pwoblèm ensekirite a rezoud pouvwa a pa gen enterè poul rezoud pwoblèm ensekirite a pou eleksyon fèt donk yap rete la pou tout tan ke yo vle e de fèt yo genyen yon komisyon la ki chita ki gentan di ke Ariel ri ap fè 2 zan donk sa vle di ke nou nan yon dinamik kote ke le chèf di gouvèneman est enkapab de rezoud le pwoblèm oubyen les problèmes. e il n'a aucune volonté pou li bay jistis a moun ki te mete l la, sèl sa lap fè se kenbe tèt li sou pouvwa le pli lontan k posib. PM, banm poze yon kesyon. Gon depite rele Doudou Feuillé, le frère de Yvon Feuillé ke yo asasine. Gon senatè OPL te genyen. Se Yvo Toussaint. M sonje yo ta asasine misye. Genyen Jacques Roche, ki se kamarad mwen ki te nan Telemax ansanm avè m, aprè li al travay nan Tele Nasyonal, yo asasine misye. Genyen Madan Durocher Bertin, Mireille Durocher Bertin, ke yo egzekite. Genyen Mèt Dorval. Genyen Jean Dominique. Gen Eti. Gen Eti. Gen Dyego. Dyego. Bon, pèsonn pa janm jwenn jistis nan peyi a. Kouman w fè nou t ap, nou te panse ke yo t ap bay Jovenel jistis? Ee, Jovenel Moïse se, se yon prezidan. M bliye, eskize m wi. Pè a. Jean Marie, kouman pè a rele a? E pa Jean Marie Vincent non. Pè k te nan, se li w ak Fastan. Yo te tiye a. Ayiti-Deba. Bon, ekoute, yo asasine premye mandatè yon nasyon, ki se Jovenel Moïse. Lè yo asasine l, se pa li menm yo asasine. Yo asasine, se kòm yon patrisid. Donk, se nasyon an. Se peyi a. Donk, e, sa ki enteresan, se ke pou moun sa yo, m pa konnen ki sa DCPJ fè kòm travay, men pou Jovenel Moïse, Gon travay ki egziste ki la dcpj ki montre enplikasyon anpil anpil moun anndan sosyete a, ki montre enplikasyon e ki se yon bagay ki byen dokimante se rapò se byen dokimante donk o non de prensip sa a se sa k fè mwen kwè ke batay la pa sèlman yon batay de la jistis jodi a se vre n ap di ke jistis sa etsetera men se yon jistis sou koup regle sa se premye bagay Se yon batay politik tou. Se yon batay politik, se sa k fè mwen m ap fè yon batay politik. Paske se volonte politik ki pa genyen pou yo bay Jovenel Moïse jistis. Donk, se yon gouvènman. Donk, se menm volonte sa a, PM, ki pa t genyen pou te bay lòt moun sa yo jistis nan peyi a depi lò. Ekoute, se pa menm bagay ditou. Se pa menm bagay. E gen yon prezidan ki mouri, il arrive ke moun ki vin ranplase l yo, Se 1, se li ki te chwazi yo, men san l pa konnen, de prè ou de lwen genyen moun ki enplike nan asasina l. Men genyen yon travay ki fèt. Gen yon travay ki fèt. E se travay sa a ke nou kapab sèfe sou li pou nou pèmèt ke Prezidan Jovenel Moïse jwenn jistis. Paske jan mwen di w la, e nou konnen sitiyasyon sa yo plizyè fwa nan peyi a, mwen kwè ke fòk gen yon egzanp ki trase. Se yon egzanp ki pou trase pou nou sispann avèk, m ta ka di pou ka sa yo sispann repete anndan peyi a. Trè byen. Marco, m pral ba ou wi peyim nan. Scoop! Haiti Debat. PM, Poukisa ou menm? Pou tout eksperyans ke w te genyen kòm yon militan, kòm pwofesè, ok, kisa ki te oblije w remèt pouvwa a? Èske se pa kontrent entènasyonal? Paske anfèt si se ou ki te rete Premye Minis, t ap gen yon lòt apwòch sou kesyon dosye Jovenel Moïse la. Èske, èske kanmenm y a une force externe, yon fòs ki te pi fò pase w, ki te tasitman enplike nan asasina a, ki te, ki oblije, ou te oblije bay li, paske anfèt, moun ki mete nan sitiyasyon an se ou, paske pito ou te mouri tou, ou te mouri tou, men anfèt ou te fon efò pou te bay Jovenel jistis, paske ou remèt pouvwa bay de moun ke ou sot ap eksplike la. Bon, evidaman, fò m di w ke si m te rete, se pa sèlman dosye Jovenel Moïse a nou t ap wè pi klè sou li, an tèm de jistis, Men nou t ap wè pli klè sou plizyè lòt bagay. E mwen panse ke m pa t ap pran pouvwa a poukont mwen. Mwen panse ke m t ap pataje l avèk lèfòs viv di peyi e vrèman ki reprezantatif. Pa egzanp, mwen pa t ap chwazi imilye les acteurs de Montana, si se mwen ki te rete premye minis. Mwen t ap jwenn yon modus operandi avèk yo e pataje le pouvoir, menm si gen moun ki gen pwoblèm avèk Gwo Kont Montana, etc. Donc, mwen m panse sa, mwen panse ke on on ne peut pas, on ne peut pas et choisir et pou humilier des acteurs politiques konsa ki genyen enpòtans yo sou echikye politik la. Sa mwen menm m panse sa. Donc, mentnan, se yon kesyon ekstrèmman enpòtan ou poze la a. Garry Pierre-Paul Charles. J'écoute. Yo pat asasine prezidan Jovenel Moise pou m te rete premye minis. E fòk nou pa nan yon demach anakonik puiske fòk nou pa gade le pase avèk les lunettes du présent. Se vre jodi a Ariel pa ka bay rezilta, se vre jodi a Ariel se prensipal obstak avèk kesyon jistis pou Jovenel Moise la, men o depa nou pat konn sa. O pwen ke mwen menm mwen te pale avè w, ou te konnen m pa t janm te gen okenn veleyite kenbe pou vòlè. Wi, nou te pale sa. E ou di sa nan radyo plizyè fwa paske m pale sa avè w. Wi, se sa. M pa t janm te gen volè. Ou te konnen tou lè m te premye minis Jovenel Moïse, mwen te premye minis dan ze premye tan pou yon mwa, 29 jou rive m fè yon konferans de près, mwen di moun yo konsa, m gen yon mwa k yon jou k rete, fòk yo aranje yo, yo jwenn yon konsensis, fòk yo aranje yo pou aktè politik yo jwenn yon konsensis, nèspa, pou nou kapab rezoud pwoblèm nan. Donk, sa vle di ki sa? Sa vle di pou mwen menm, pa t genyen okenn volonte de kenbe pouvwa a. Mennan, e Ariel, se dènyè volonte Prezidan Jovenel Moïse. E se dènyè volonte politik li. Dakò? Premye eleman denfòmasyon ke m ba ou a, premye eleman denfòmasyon se ke, Asasen yo pat asasine prezidan Jovenel Moïse pou m te rete sou pouvwa. Wi, wi, m konprann sa w di. E ou pa dakò avè m? Se phtk ki premye gwoup politik ki di yo pa pral nan eleksyon ak Claude Joseph. Ak Claude Joseph. Ki atake w. Ki atake m. E answit, ou pral genyen de lòt sektè ki yo menm te fas ak Jovenel Moïse, etsetera, ki panse ke m se yon repwodiksyon pur et simple de Jovenel Moïse. Men se sèten paske SDP pa ta pral siyen akò avè w konsa. Donk, sa vle di ki sa? Sa vle di ke Sektè politik, pan ekonomik ki asasine Jovenel Moïse la te fè tout sa yo konnen pou yo ekate l. Men mwen mwen fè yon analiz ki pi pwofond ke sa. Di mwen. Mwen kwè ke apre m te fin sove peyi a, apre Jovenel Moïse fin asasine, si pat lidèchip mwen se yon peyi ki tap sonbre dan le kawo. Mwen te panse fò m fè prèv dabnegasyon. Santiman dabnegasyon sa li rar lakay lidè politik. nan peyi a. Mwen te kwè ke pòs asasina Jovenel Moïse pat dwe gen yon konfli de pouvwa. E m pat nan okin dinamik de kenbe pouvwa. A plizyè repriz, gen moun ki pa konnen, m chita avèk Ariel lakay mwen. M envite Lambert, m envite tout aktè chita ansanm lakay mwen. Donk. Apre asasina a? Apre asasina a. Donk, se pou ki sa? Se pou paske m ta fè yon pasasyon. Menm anvan Core Gwoup la soti twit ke l te soti a, gouvènman an te prèske fin moute. avèk Ariel Henry si moun sonje. Donk sa vle di ke pat gen okenn kontrent entènasyonal, te gen de kontrent lokal efektivman kote nou ta pral nan veritab gè konfli de pouvwa, prèv santiman dabnegasyon sa te ede nou e sa m te vin rete nan gouvènman an kòm minis afè etranjè a. E pa bliye lè m nan minis kòm minis afè etranjè se lè sa m fè arete an dal Turquie. Se lè sa mwen ap pran yon pakèt pozisyon kòm minis afè etranjè, mwen ap pran yon pakèt pozisyon pou jistis pou prezidan Jovenel Moïse, de pozisyon ki te irite laprimati, ke nou tout te konnen. E sètadi ke mwen te konnen depi pral gen yon chanjman de gouvèneman, pa rapò a atitid mwen, aksyon m nan gouvèneman, kòm sèl moun k ap mande, donk m konnen ke m p ap rete paske si m te bezwen rete, M tap chwazi fè silans. E depi m te fè silans. Menm jan avèk lòt yo. M tap gen, m tap on bon eleman. Wi, ou tap menm jan avèk lòt yo. M tap on bon eleman. Donk, sa vle di pou ki sa? Sa vle di ke pat gen okenn kontrent. Sepandan, mwen di sa plizyè fwa, nan Scoop FM, si mwen te detni enfòmasyon enpòtant ki enplike Ariel Henry nan asasina Prezidan Jovenel Moïse, prezime asasen de prezidan Jovenel Moïse, m t ap repanse pasasyon de pouvwa a. M t ap repanse l paske genyen de enfòmasyon. Sa vle di enfòmasyon an, li vin an reta, li vin jwenn nou an reta. An reta. Mètnan tout choz. Men fò rapò de fòs la tou ta favorab avè w. Non. Gade, men mwen ki te gen lapolis, se mwen ki gen lame, se mwen ki gen zam. Pa gen moun ki ka pran pouvwa nan men m. Ayiti deba. M pa fèt de, m pa yon moun ki ne de la dènyè pwi. Ou di m se yon militan. Wi, wi, wi. M se yon militan ki fè mouvman etidyan. Mwen gen yon doktora, mwen se pwofesè a linivèsite, je reflechi sur le pouvoir, je konpran le pouvoir, donk je ne peux pas donner le pouvoir nenpòt ki jan. Dakò? Sa vle di ou pa t gen enfòmasyon a tan, an tan reyèl. Ekoute, mwen te genyen a dispozisyon m zam, lapolis, lame, eksetera. Donk, si m te vle kenbe pou m ta ap kenbe l, se pa yon twit entènasyonal ki ta ka, dayè, se Etazini m etidye. Sa vle di ke mwen konn blan, se blan, se mwen k ansenye blan lekòl. Sa vle di mwen konn blan, m pa pè blan. Se sa k fè m te minis afè etranjè tou. Donk, sa vle di ke pa gen blan k ka fè m pè. Èske w konprann? Sa se premye bagay. E tout moun k ap fonksyone avè m konnen pozisyon m parapò o blan e parapò e ozetranje. Donk, mwa, jespire e je demande toujou le respè kòm minis afè etranjè se poukwa on youn nan non yo kèlke diplomat ki te an pòtafwa Jovenel Moïse te toujou di m awogan donk sètadi ke ke mwen menm pat genyen pwoblèm sa a tout choz etant egal par ayè jodi a ankò menm bagay la pase m ap remèt Ariel pouvwa a. Poukisa lè m di toutes choses étant égales par ailleurs, sa vle di m pa t gen enfòmasyon, m pa t gen anyen, toujou se menm santiman dabnegasyon m t ap remèt li pouvwa a. Paske m p ap analize prezan an Oprezan. Wi, oprezan. Donk, m viv lepase e nou tout te gen yon dispozisyon. Men si m pa t bay. pouvwa a tou. Èske ou t ap mouri? Te gon, M panse ke wi, m t ap mouri. M panse sa. Men e pa paske m te pè pou m te mouri, pou m pa t mouri. Ou wè? Donk si m pa t bay pouvwa a, petèt jodi a yo t ap di m se yon poutchist, m se yon nèg ki bay koudeta. Ou konprann sa m di w la la a? Dayè. Epi petèt, petèt enfòmasyon nan entènasyonal la k ap sikile a, t ap gen lòt medya k t ap met la dessous. Non, non, non, m pa t kwè sa. Non, lè Noti Sas Karakòl soti bagay li a, M pa t gen okenn enkyetid. Ou konn poukisa? Se pa New York Times ki soti l, se pa Washington Post, se pa cnn. Men sa te montre w gen yon laboratwa kanmenm k ap travay. Mwen konnen te gen yon laboratwa. Men jodi a, mwen panse ke yo twonpe yo de bòn fwa. Sètadi? Sa vle di, ke yo pa ka fè diferans ant yon Premye Minis an fonksyon e yon Premye Minis dezinye. Donk, il voulait certainement, m ap ba w yon egzanp pou w ka konprann. Vas-y. Bbc. News soti yon atik sou enplikasyon Ariel Henry men nan plas foto Ariel Henry se mwen yo mete si moun sonje sa son pakèt demach ke m fè a lentènasyonal pou m di non se pa mwen ki su Ariel Henry donk Ariel Henry se le minis ki ranplase m lan. Ils n'ont pas payé assez pour consultation paske consultation paske. Maintenant map retounen avèk noticias caracol yo twonpe petèt de bonne foi poukisa paske Noticias Caracol n'a pas fait différence entre le Premier ministre désigné et le Premier ministre en fonction qui était Claude Joseph. Bah Donc ils ont parlé d'un Premier ministre. Bah et je ça va le confirmer, mm-hmm. et, il me dit ça plusieurs fois, c'est les genres dit à New York Times que Félix Joseph Badio mm-hmm. bah, garantit que le Premier ministre a aidé les Colombiens dans une situation difficile. C'est-à-dire que les Colombiens, Ils ont su evidemment ke genyen yon premye minis kap sipòte yo. Selon Ja. Selon Ja. Non, selon Ja. Selon Ja. Men ekoute Ja nan men les autorités américaines. Lè Ja, fòk nou gade ankèt la wi, fòk nou gade rapò de CPJ a. Lè Ja, lè. E Palacios, John Joël Joseph fè dè konsesyon yo di dè bagay fò nou pa pran sa a la lejè. Wi, nou konnen. Paske mwa je li a plizyè repriz le rapò de la desepsyon. Ok dakò. Mwen menm dènyè kesyon pa m. M pa konn si m ap tounen ankò, m al lage bagay la nan men m ankò. E PM Claude Joseph, kisa. Map kite a 3 zè. Wi ou bay ou renmen bon mal ou bon ale vit ok ok pase fò nèg yo poze kesyon kisa rapidman kisa ki jounen jodi a ki fè w kwè blan ap soutni Ariel li konnen selon sa wap di yo la Ariel enplike epi blan kontinye akonpaye misye fè l vin nan tout bagay ki genyen eske sa souzantann Qu'il y a une frange de la communauté internationale impliquée dans l'assassinat, dans la préparation de l'assassinat du Président Jovenel Moïse. Haïti Débat. Koute, mwen menm mwen pa ka di sa, paske lè n ap pale de enplikasyon de Ariel Henry, nou pale de enplikasyon prezime. Sa li ekstrèmman enpòtan. Nou pa kapab deside ke Ariel Henry li touye Prezidan Jovenel Moïse. menm si endis yo yo klè. Jodi a se premyè dam lan ki pote plent. Lè yon premyè dam, madan yon prezidan pote plent pou yon premye minis, li di li patisipe, enplike nan asasina mari l, se pa yon bagay ke nou ka pran a la lejè. Nan 2 jou sa ap fè 1 an. Scoop! Haïti-Débat. Asasine prezidan an. Moun yo ta arete yo mete nan penitansye yo, m poko kwè gen jij janm tande yo. M poko janm wè jij yo tande yo menm yon fwa. E nou konn kijan sistèm jidisyè la al fonksyone an Ayiti. E alò ke ou menm ou rete kwè ke Fò Jovenel Moïse ta jwenn jistis. Eske w pa kwè se jistis la k fèb an li menm oubyen w kwè oubyen ou toujou vle rete kwè se moun ki nan gouvènman kounya yo k pa vle Jovenel Moïse jwenn jistis? Se tou lè 2 a la fwa. Pa egzanp mwen konnen ke jistis ayisyèn nan li fèb Marco. Se poutèt sa mwen ekri Nasyonzini pou m mande yo yon tribinal spesyal. menm jan yo te fè pou peyi Liban an 2005 apre asasina Rafik Harari. Yo te mete yon tribinal spesyal. Donk mwen kwè ke avèk lajistis, de konsè avèk lajistis, yo ta kapab fè sa. Men Ariel Henry, lè m fin mande, fè demand lan, gen plis ke 120 atik ki ekri sou demand lan. Gen yon dispozisyon k ap pran nan l'ONU pou yo reponn. Men Ariel Henry rele. Sekretè reprezantan reprezantan sekretè jeneral la itil non yo pa nan demach sa yo menm. Ògèy pa ka fè sa nou sove vek anpil anpil ògèy. Donk mwen pa kwè sa mwen kwè ke se yn kesyon de konplisite paske apò entènasyonal la nan kesyon sa li tap enpòtan etan done feblès lajistis la nou konnen l nou konnen feblès lajistis la se alafwa de men egalman se yon jistis ki sou koub regle. S yon jistis ki sou koup regle. Donk mwen panse ke nou pa kapab neglije aspè feblès jistis la men nou konnen ke se aktivman, se pa de fason pasiv non, se aktivman ke gouvènman sa a la, l ap chache fè obstriksyon a la jistis. Men w ap dakò avè m tou ke yon jistis ki sou koup regle e kote gen yon prezidan k asasinen, e ke fanmi politik li pa l la fè anviwon dizan opouvwa, ou pa kwè se paske yo menm tou, olye lè yo vini yo te ede ranfòse sistèm jidisyè a, yo patisipe nan menm, kòm si telekòmand lan, yo patisipe nan menm depandans lan ke yo fè de sistèm jidisyè a? Wi, wi, wi, mwen dakò avèk ou, mwen dakò avèk ou, Prezidan Jovenel Moïse te temwanye sa, kouman yo fè l nonmen de jij. nan peyi a. Donk sa vle di ke mwen dakò ak ou ke efektivman se yon jistis ki afebli. Setadi ke gen yon mouvman aktif pou rann jistis la fèb. Antre yon jistis ki fèb ak yon jistis ki afebli, gen yon diferans kanmenm. Sa vle di ke gen yon mouvman k ap rann jistis la fèb. Mennan, lè w konsidere pa egzanp, e la nap pale de obstriksyon kap fèt, lè w konsidere, sa vle di la mwen gen yon dokiman nan men m de 19 paj e ke m ta renmen e ke map kite pou ou si w vle. Sa se yon gouvènman, se yon dokiman de 19 paj e ki fè demand d'extradition Sammy Randal. Ou konnen ki wòl ke antan ke minis afè etranjè m te jwe nan arestasyon Sammy Randal. Pa paske m konn Sammy Randal, Men paske dcpj te kontakte m, kòm minis afè etranjè m kolabore avèk dcpj pa rapò avèk kontak ke m genyen la Turquie. Donk yo te kontakte m e m te fè sa m dwe fè pou peyi a. Paske nan rapò dcpj a, li gen enplikasyon Sammy Randal ladan l. Genyen on manda damne, genyen on red notice ki se on notice rouge de l'Interpol. Dorcé, minis jistis la, pou li di minis jistis la, Ekoute, pou kolonbyen ki nan prizon yo, n ap fè fas avèk de sitiyasyon difisil. Nou pa ka tande yo, lajistis ap fè fas a sitiyasyon difisil, gen obstak nou pa ka tande yo paske yo pa gen avoka. E dokiman sa a, mesye yo chwazi voye l an Turquie. Alòske, lèt Garry Orélien voye bay Dorcé a pa gen anyen a wè avèk kesyon sa Mirandal la. T son yon bagay k ap eksplike feblès lajistis la e nèg yo fè eksprè yo voye l la Turquie. Mentnan sa ki pi difisil e di la ou ka di bon petèt se te yon erè nèg yo fè yo voye dokiman sa la Turquie men lèt la ou t ka di petèt se yon erè nèg yo fè yo voye dokiman sa la Turquie. Ki sa k pase la a? men li tradui an turc tou. Sa vle di se de fason voulu, delibere, ke nèg yo ajoute yon pyès ki pou moutre la Turquie ki bay avoka yo des arguments convaincants ke yo pa ka ekstrade Samy Randal nan yon kote ki genyen pwoblèm. Èske ou konprann? Donk dokiman sa al jwenn la Turquie. Sa se premye bagay. E si w ap gade dokiman an, tout dokiman an se m pap rele de fay metodolojik, se de erè voulu ki pèmèt ke la Turquie ka rejte revè de men demand lan. E de fèt yo rejte l. Mwen pibliye sou paj Facebook mwen e Twitter m dènyè korespondans la Turquie voye bay Ayiti pou Ayiti reponn. E yo te bay yon echeyans, yon delè. Sou de twa kesyon yo poze sou kesyon sa a. Ayiti pa janm reponn. Donk Ayiti trete kesyon an, men patikilyèman le gouvènman d'Ariel Henry, trete kesyon sa a avèk yon dezenvolti tèl ke pa t genyen lòt chwa, demann dekstradisyon an se te yon demann bakle, pa t gen lòt chwa ke refize. Donk se pou montre w ke se vre genyen pwoblèm lajistis la, men genyen yon mouvman aktif k ap fèt pou fè obstriksyon a ankèt Jovenel Moïse la, e malerezman avèk yon premye minis ke li menm li te chwazi. Men èske sa t ap sèvi a gran choz lè nou konnen E kantite moun yo te arete depi lè asasina prezidan an fèk fèt la, moun sa yo nan prizon. Moun sa yo nan prizon. Pa gen moun ki janm tande yo. Gen ladan yo ki mouri. Gen ladan yo ki mouri nan prizon an. Ou konn kiyès ki mouri a? E m byen kontan ou di sa. Moun ki mouri a se Dragon ki mouri, ki gen yon wol fondamantal ke l te jwe nan E asasina Jovenel Moïse la fondamantal e èske ou konnen sèl jij ki travay sou dosye a te gen 2 nòt vokal deyò, 2 voice e ladan l li te di ke nèg yo se asasine yo asasine Dragon. Donk sa pou mwen li ekstrèmman enpòtan. Men ou twouve sa serye yon jij denstriksyon ki sou yon dosye? Olye li pran de desizyon sou dosye a, e nòt vokal l ap voye. Non, non, non, non, non, non. Ayiti deba. Ou twouve sa serye? Non, non, non, gen yon kontèks. Nou pa kapab. Ayiti deba. Nou pa kapab minimize sa. Gen yon jij denstriksyon k ap travay sou yon dosye kote gen enplikasyon prezime yon premye minis ladan l. Se yon jij denstriksyon ki li menm genyen, m ta kapab di, ki eksprime pè li a plizyè repriz, ki machin li te kraze, etsetera, etsetera. Yon eleman, li ajoute, si w vle, nan ansanm de bagay, ansanm dendis ki genyen yo. Se la dcpj, se Madam Martine Moïse, se de lòt rnddh ki etabli de lyen de rapò du gouvernement et particulièrement le chef de gouvernement. Men jodi a sa k pi enpòtan. Ansanm de inisyativ li yo moutre sa. Se yon moun tou ki konnen ke Leta erije an obstak pa rapò a yon seri de pwojè l fè, epi w ap wè l ap pran de wout detoune pou l fè pwojè. Pa detoune lajan piblik non, men l ap detoune Leta avèk plis, bokou plis dentèlijans. Donk, Jovenel Moïse se te yon pè de fami, se te yon moun ki toujou moutre amoun pou lòt moun. Donk, se Jovenel Moïse sa, jodi a, ki pa la avèk nou. doivent essayer de comprendre et de connaitre se pa le Jovenel Moïse ke media yo ou byen kote oligarque yo te depanse anpil lajan pou yo te asasine karaktè l e te projte yon Jovenel Moïse ke tout moun te wè kòm yon bèt Jovenel Moïse ki asasine a c'est un passionné du pèi se Jovenel Moïse sa yo asasine e li ekstrèmman enpòtan jodi a pou popilasyon nan okazyon yon ane sa a. gen latitid pou yo komemore jan yo vle, nan fason pa yo, Jovenel Moïse ke yo te konnen an. E m vle di, montre, montre ke li ekstrèmman enpòtan pou evite repetisyon ka sa yo nan peyi a, kote si w pa dakò yon prezidan, paske prezidan ap batay kont la capture de l'Etat, paske prezidan ap batay kont la corruption et les oligarques corrompus de ce pays, Se pa asasine pou asasine l se petèt tann tan pa w rive, mete kòb deyò, fè yon lòt eleksyon pou yo ejekte l nan pouvwa. Bon Claude Joseph ou sot di la jistis la lap fonksyone sou koup regle e koup regle sa se koup regle de politisyen koup regle egalman di sektè ekonomik la mafya ekonomik di peyi donk. Kijan w fè vle kwè pandan ke jistis la sou koup regle 2 kategori moun sa yo m sot di la an pou panse menm jistis la tou ka bay Jovenel Moïse jistis menm sistèm sa? Non, non e se sa m sot di w talè Marco, se sak fè m inisye demach ou wè m inisye yo depi lè m te premye minis oubyen minis afè etranjè mwen te konnen ke Jistis sa la li ka ekstrèmman difisil jan l ye la jodi a. Li ka ekstrèmman difisil pou bay Prezidan Jovenel Moïse jistis. Pou m te kapab di konnen ki sa k pase 6 ak 7 jiyè. Se poutèt sa m te inisye ansanm de demach. Se poutèt sa m te envite FBI. Se poutèt sa m te envite l'ONU. Se poutèt sa m envite l'OEA. Se akoz de rezon sa yo. Men plis ankò. Anplis de jistis la ki afebli, men genyen, cette volonté politique qui n'existe pas, et c'est pourquoi la bataille doit également être une bataille politique. Et c'est ça mwen kwè ke alye Prezidan Jovenel Moïse yo lanse jodi a, patizan Prezidan Jovenel Moïse yo lanse jodi a, se yon batay politik li ye. Donk, fòk genyen yon gouvèneman efektivman ki gen lejitimite, ki gen de moun ladan ki pa gen de soupson sou do yo, Ki pou pèmèt ke kesyon sa li avanse. E ban m poze w dènye kesyon sa anvan Kanpany poze w kesyon. E w ap goumen pou Jovenel Moïse jwenn jistis, Martine Moïse t ap goumen pou Jovenel Moïse jwenn jistis. E m pa sonje non, e jij Orelien ki te envite w? Wi wi jij Orelien te envite m. Jij Orelien envite w, li envite Martine, m kwè l te envite ansyen chèf polis la tou. E lè nou prale kot jij la, nou gen de senpatizan ki akonpanye nou. Gen moun ki di sa ede pou nou fè presyon sou jij la, ki si gen bagay li t ap di nou pou l pa di nou. Èske nan sans sa a nou pa estime ke nou menm tou nou an kèlke sòt fè obstak aske Jovenel Moïse jwenn jistis la? Non, non, ekoute, men se pa menm de fason sa a ke jij yo, oubyen jij la te akeyi sa. Mwen menm an patikilye m te asiste de yon ansanm de ministre ki te sèvi Prezidan Jovenel Moïse ke m remèsye e remèsye moun ki te chwazi pou yo akonpanye nou. Men sa k pi enpòtan se ke mwen menm mwen toujou disponib. Zé koute, lè w te premye minis, si madanm ou mouri la a, yo asasine l, tu es le premier suspect. E se nòmal, se, se, c'est un classique, se yon klasik. Se pa paske ou asasine madanm ou, sa vle di, moun ki te bò kot prezidan Jovenel, Martine Moïse, son sispè, men se pa paske l asasine prezidan e, e Jovenel Moïse. Se nòmal pou l al reponn kesyon jistis. Men ou pa ka di ke, e, Men nou pa t ka aji sa lè ak avoka nou? Non, men koute, koute, fò m, m ap, kite m fin reponn sa. E. M pa ka, si m gen 2 moun ki vle akonpanye m, 2 minis ki vle akonpanye m, m pa ka di yo pa akonpanye m. E sa pa gen pwoblèm. Si gen moun k ap akonpanye Martine Moïse, pa gen moun ki ka fè yo pa akonpanye Martine Moïse, sitou yon ansyen premyè dam. Nou pa ka fè sa nou menm? Non, non, ekout, kòman? Nou pa t ka mande moun yo pa akonpanye nou? Non, men ou konn, pafwa. Piske nou konn sa ka gen dè ensidans politik. Non, non, ekoute, ekoute, ekoute. An nou pa deplase bagay yo. Paske genyen, genyen yon lojik asasen yo itilize jodi a e m pa vle nou pran nan eleman langaj yo. E asasen yo vle fè. E viktim yo tounen bouwo. E fò n fè anpil atansyon an. E pa egzanp, dire que Martine Moïse a quelque chose à voir a dans l'assassinat de Jovenel Moïse se fè on viktim tounen bouwo. Alòs ke nou genyen nan men nou de prèv ki ekstrèmman enpòtan. Nou konnen se John Joël Joseph ki soti nan on kan politik, Badio premye minis la ki soti menm kote. Nou konnen se Badio ki fin asasine prezidan an nan maten ki pale avèk premye minis lan. Fò nou pa deplase kestyon an. Kesyon an jodi a batay la se pou gouvènman sa a ki la a, ki gen nan tèt li on sispè ki se Ariel Henry, ki veritab obstak avèk kesyon jistis la, fòk se sou li nou fè presyon yo. Donk kesyon mentnan kounye a gen de moun ki ap di bon monchè ou te manm CSPN, men koute prezidan se te prezidan l te ye, yo asasine l. Ou menm m te manm CSPN efektivman m te chèf CSPN, chèf CSPN e 1. Le konplo presede m kòm moun ki te chèf CSPN, paske rapò dcpj a klè, paske mwen mwen li l, rankont ki te fèt avèk CTU yo, oubyen CTU yo, yo fèt an novanbr 2020, nèspa? Donk, sètadi ke 1, c'est un complot qui me précède en tant que Premye Minis, men 2, jodi a, sa ki ap fèt la a, kòm asasina pandan 20 milyon dola, la m ap pale de 20 milyon dola ki travèse nan bank. Repiblik Dominikèn, li vle di kisa? Li vle di ke se yon plan ki tèlman byen òganize, o pwen ke prezidan repiblik la ki gen yon pakèt sekirite yo asasine l. Donk, fòk nou trè prudan lè asasen yo gen eleman de langaj sa a, oligak yo ki di, ekoute, monchè, misye te premye mi, misye te premye minis, kòm kwa ke yo t ap kite m te gen enfòmasyon yo. Kòm kwa ke montan ke yo depanse yo, jan yo òganize krim lan, mwen menm, pa egzanp, mwen t ap konnen. Men w ap dakò tou se yon gwo feblès li ye. Ayiti depi. Kisa ki feblès la? Yo pran tout tan sa yap planifye asasina yon prezidan. Bon, bon, ekoute. Gon CSPN, gen ransèyman enpe patou, epi nou pa janm okouran de anyen. Non, ekoute, bon, le prezidan li pat konnen. Ekoute, le prezidan pat konnen. Mwen m chita lakay prezidan an, yon samdi 3 jiyè, mwen menm prezidan, yon katriyèm pèsòn e Ariel Henry. Men, le prezidan ne savait pas ke antre Ariel Henry e Badio y avait ce, ce, ce lien. Prezidan pa tap janm konnen ke li ta pral asasine e ke Ariel tap site kòm youn nan moun ki se prezime asasen l. Donk sètadi ke efektivman gen de bagay ke yo pat konnen. Men ou pa dakò ke, ou pa dakò ke gen yon pakèt bagay tou ki echape leta ak fè sa rive jan l rive a? Non, ekoute, la, èske ou panse jodi a la, pandan ke Mwen genyen 2 prèv nan menm ki klè, genyen anpil lajan ki depanse, m pral pale de leta, gen yon pakèt bagay, men se pa jodi a m pral konnen pandan lanmò Jovenel la ke leta ayisyen est un état faible, se pa jodi a m pral konnen, e se pa jodi a, je ne vais pas faire le procès de l'Etat haïtien aujourd'hui, c'est detourner l'attention sur le vrai problème qui est l'assassinat du premier mandataire de la nation. Et que le gouvernement en place a une implication présumée, n'est-ce pas, dans l'assassinat. Et que ce gouvernement essaie de tout faire pour entraver l'investigation et l'enquête. Donc je ne vais pas détourner, et, ou bien détourner les yeux sous question. Je ne vais pas faire le procès de l'État aujourd'hui. Ce n'est pas le moment de faire le procès de l'État. Aujourd'hui, c'est le moment de dire non à ça qui passe et gens qui impliqué pour répondre aux questions de la justice, mais particulièrement le premier ministre Ariel Henry. Bon ok m konprann men m ta mande w anfen eske w panse nou ka fè yon machin san motè mouton mòn fè l pati pou l mouton mòn nan sans ke jistis nou gen la son jistis ki afebli ki trè fèb E gen moun ki menm di son jistis ki inegzistan. E ou sot di la Jovenel Moïse te prezidan de la République misye di bon le prezidan di sa e te New York li te di sa m sezi. An Frans, an Frans. An Frans? Wi, wi an Frans. A ok. An Frans. Prezidan an di yo fè l nome 50 jij kowonpi. Prezidan an ki di sa. Prezidan peyi a. Prezidan on peyi ki di yo fè l nome. E kounye a w te ka mande ki yo sa a? Ki yo? Kòmsi kiyès ki nan tèt prezidan an ki pi chèf pase l anndan peyi a pou ki fè l nome? Donk yon prezidan di yo fè l nome. E l fin nome yo, kounye a la a, 50 jij kòwonpi l t ap di yo, yo nan sistèm nan e yo k nan sistèm nan. Epi prezidan an mouri. Ki jan nou fè panse prezidan an ap jwenn jistis pandan ke jij kòwonpi l te nome yo, yo k nan sistèm nan? M panse fò nou fè anpil atansyon ak langaj sa a, Marco. E sou kijan nou fè panse ke prezidan ap jwenn jistis? Mwen menm map batay pou l jwenn jistis. E se pa sè mo ki vont me dekouraje de tout fason. Il fo ètre trè prudan avèk se langaj. E se pa le moman pou mwen menm de fè ankò le prosè. Ou te jounalis, ou te gen aksè ak prezidan Jovenel Moïse, fò w te mande l poukisa l te, kiyès ki fè l nonmen jij yo. Dakò? Men jodi a. nan kèlke zè, se pral premye ane depi yo asasine Prezidan Jovenel Moïse. Donk, nou genyen de responsabilite antan ke de jounalis kritik e objektif tou, e ke m respekte lakay ou e lakay tout moun anndan Scoop, pou nou gade jodi a, e ankouraje ankouraje e m ta kapab di tout pwotagonis, tout aktè pou gade pou jwenn bay pou Prezidan Jovenel Moïse kapab jwenn jistis. Men patikilyèman nèg ki konn pale avèk de moun nan gouvèneman an di yo ke bagay sa lèd. Bagay sa lèd e la liberasyon de Samy Andal paske la demand d'extradition etait une demande. Haïti Débat. Se pou nou di yo ke li enpòtan jodi a bay Jovenel jistis, se pa Jovenel, se bay Marco jistis, se bay pitit Marco jistis. Paske Marco bizarman, faveur de circonstance ka fè pitit ou vin prezidan. E si l deside denonse de krim finansye, e si l deside denonse la capture de l'Etat, e si l deside denonse de konpanyi k ap pran 12 milyon dola ameriken chak mwa, epi yo pa bay sèvis la yo anpoche kòb la yo pa bay sèvis la e sil de lap denonse bay sa yo eske yo merite asasinenl tou donk demand de jistis pou jovenel moïse la se pa pou li se pou timoun sa yo ki menm jan ak jovenel moïse leve andeyò siman lèl tap mache pat gen moun ki te kwè kel te ka vin prezidan donk se pou li donk se pou pitit ou map batay. Bon, Camarade Joseph pral poze w kesyon, sof ke jistis la pa pe Nou pap ka bay jistis a Jovenel Moïse men kèlkeswa lòt moun nan, toutotan nou pa ranfòse jistis sa ke n gen la a, tou n pa pase men ladan l, pase jan jistis sa ye la m pa kwè l ka bay jistis. M sonje m te wè yon pakèt avoka ki te nan lari ki t ap mande jistis. Donk avoka yo pran lari, jij yo pran lari, yo menm pou kò yo y ap mande jistis ant bon peyi konsa. Mwen panse, kontrèman avèk ou men mwen panse, si genyen yon premye minis ki pa gen okenn enplikasyon, nan asasina Prezidan Jovenel Moïse, qui ne protège pas les assassins, m panse ke gon efò k ap fèt, gon diferans. E petèt ke Jovenel Moïse pa p jwenn jistis nan moman nou ta swete a, si rapid, men m panse ke ka gon diferans. Paske lè m te la te gen yon volonte manifèst, e m ta kapab di w, m ap ba w 2 anekdòt, lè yo fin arete Sammy Randal, gen 2 ajan dcpj ki vin kote m, m fè nèg yo jwenn paspò yo menm jou a, E nan kèlke jou nèg yo jwenn viza. Donk pou montre w ki volonte paske se ajan sa yo ki ta sipoze al chache Esther Miranda l. Men avèk ke gouvèneman sa a, menm demand dekstradisyon ke yo fè a, yo konnen ke demand dekstradisyon an se yon demand dekstradisyon bakle. M ap gade pa egzanp Dorcé ki te rekòmande. Hein n'est-ce pas minis afè etranjè la pou li jwenn yon avoka turc men minis afè etranjè a pa okipe rekòmandasyon Dorcé a donk menm si map kritike men fòm dakò ke nan dokiman sa Dorcé rekòmande a minis afè etranjè la apre yo fin moute dosye yo menm si dosye yo pa byen moute men li rekòmande a minis afè etranjè a pou yo anplwaye yon avoka turc. Donk se pou montre w ke pa gen okenn volonte pou petèt nan kad nan kad jijman Samir lan pou tout omwen te gen yon avoka ki reprezante leta ayisyen. Donk vwala se pou m di w ke malerezman ou gen yon gouvèneman e si w ap fè pwosè jistis la donk w ap bliye ke gouvèneman sa se veritab obstak a la jistis. Donk mwen m panse ke se veritab obstak a la jistis e jodi a Pandan nap pale de jistis la ki pa anfòm, men dcpj genyen de anketè ekstrèmman e briyan ladan yo. Se yo ki fè rapò sa a. Donk se lajistis la ki fè l. Jodi a sèl pwoblèm ki gen se yon pwoblèm politik. Se se gouvèneman ki fè obstak a lajistis nan ka presi Jovenel Moïse la. Trè byen. Nan menm dosye. Samy Yandal lan, mwen, mwen swiv avèk atansyon dokiman ke w te prezante la yo. E m ta renmen ke ou di popilasyon an kisa n dwe retenir puiske si le, le, le jij Garry Orélien te ekri a minis jistis lan on dokiman pou l eksprime ke gen de difikilte pou l tande kolonbyen yo, E sa ke nap mande tou le jou pou ke pou ki sa kolonbyen ou ansanb de prezime asasen anndan prizon an e pi leta ayisyen kom si yo pa ka tande yo pou nou wè ki sa kap fèt. Kounye an si gouvèneman an tradwi demand sa an turk pou l voye l ale eske selon ou menm se on apui ke gouvèneman an bay pou lage Samy Andal pou di yo ke men nou pa ka tande moun ki an Ayiti pa voye moun ban nou? Jisteman men men yon dokiman mwen gen la m ka pataje l avèk ou m ap pataje l ak tout moun ki vle se dayè se otorite Turk yo k ban mwen l se se yon dokiman entèn ki pa dwe al jwenn e peyi Turki paske l ap eksplike feblès jistis la se sa Garry Orelien ap eksplike Bertho Dorcé mentnan m ta ka konprann ke pa erè nèg yo gen yon echeyans y ap voye rapid. Yo voye sa anndan dokiman yo, men l tradui an Turk. Sa vle di ke yo fè l volontèman, se yon sipò yo voye avèk avoka Samir Handal yo, pou yo di yo ekoute, nou menm nou pa ka resevwa Samir Handal la, etsetera, donk kenbe misye, oubyen rejte demand d'extradition ke nou fè a. Ou ka fè yon ti rapèl de. de enplikasyon de kisa yo repwoche Samy Andal nan asasina Jovenel Moïse lan nan rapò dcpj la? Yo repwoche Samy Andal paske li te bay kay li gratis avèk ansanm de moun ki te tiye prezidan an e asasine prezidan an e Sanon epi li te mete a dispozisyon Sanon kèk kolonbyen. Se sa ki nan rapò dcpj la. E la a m ap ba ou pa egzanp yon lèt ke avoka pitit Jovenel Moïse yo te adrese. Lè yo fin genyen dispozisyon de dokiman yo genyen dokiman yo a dispozisyon yo, yo adrese yon lèt a minis afè etranjè peyi Dayiti pou yo di ke dokiman ke nou voye yo gen yon pakèt erè metodolojik ladan yo ke nou te ka rele yo erè men yo di ke yo konprann ke se de bagay ki voulu pou ka pwodui yon demann ki bakle de tèl sòt ke pou yo pa reponn e yo fè avèk ministè afè etranjè dè rekòmandasyon pou di yo men ki atikl, men ki sa yo dwe fè etsetera etsetera e yo ede yo reponn a kestyon yo. Malgre sa, peyi Tirki voye yon lòt dokiman bay. Ayiti, Ayiti pa janm reponn. Ok trè byen. Donk eske se nan menm kay Samy Anda li te jwenn plizyè paspò, plizyè nasyonalite, plizyè paspò? Mwen, mwen, mwen, mwen pa, mwen pa vrèman sèten sou tout detay yo. Ok. Men la m gen ekstrè pa egzanp rapò dcpj a kote ki pale de Samy Anda. Trè byen. Doktè Claude Joseph, anfèt kesyon lajan, kesyon kòb. e ou menm ki se yon ansyen premye ministre, gon ansanb de avoka, nou tout jodi an fè yon sèl, il semblerait ke gon peur bleu, jan yo konn di l, pou nou fè ankèt sou bank Ayiti kot kòb yo sòti pou al an Repiblik Dominikèn yo. Eske li enposib pou popilasyon an konnen nan ki bank an Ayiti kòb sa yo te sòti pou rive an Repiblik Dominikèn? Eske se an likid yo te ale, yo pat pase nan bank an Ayiti? E si pa gen pè sa a, ki pwomès ou ka fè nasyon an pou yo konnen bank an Ayiti yo, kot lajan an sòti, e petèt ke si yo jwenn bank yo, yo ka jwenn komèsan ki gen kont, antrepriz, oubyen endividyèl? Bon, e mwen menm sa m kapab di w, se ke efektivman, dapre kèk rapò rnddh, Ta sanble ke anketè dcpj yo te sou le pwen de pou yo rive a aspè sa a. Men yo te jwenn anpil, anpil, m ta kapab di obstak la. E mwen vle e swiv, paske pou mwen menm, sa se pati ki pa ta sipoze difisil la. Alòske se li ki pi difisil. Paske mwen menm mwen kwè, ke asasina Prezidan Jovenel Moïse la li transvèsal e li travèse de sektè ekonomik e politik. Donk, se sa k fè w ap jwenn obstak nan yon seri de enfòmasyon pou w ta jwenn k ap ekstrèmman difisil pou w jwenn. Trè trè byen. Mentnan gen anpil moun ki ap pale de 7 jiyè an, men antretan, nouvèl Samy Andal la tonbe kòm yon kout loraj nan peyi Dayiti e anpil moun di, bon! E kisa k pral vini avèk John Joel Joseph ki la a pa gen wout pa bwa ki nan menm famiy politik avèk Doktè Ariel Henry e konsò? E si Samy Handal ki li menm pwòch de de moun nan sektè prive, sektè dè zafè la ki enplike nan asasina prezidan an e donk yo jwenn yon fòmil pou yo jwenn yon jan pou yo fè yon jan pou misye libere e yo panse ke yo pral libere John Joel Joseph? Eske ou genyen yon refleksyon sou sa? Bon, mwen menm mwen kwè ke lajistis amerikèn li diferan de lajistis ayisyèn. Pase ke lajistis amerikèn pa gon grenn moun ki genyen kontwòl aparèy la. Mwen mwen pa kwè ke nenpòt bagay ka pase. E mwen mwen kontan ke se a la dispozisyon de lajistis amerikèn ke bandi sa yo, asasen sa yo, yo ye. E nan ka Sammy Randal la, E nou konnen se pask tou senpleman paske le gouvernement Haïtien se un c'est un gouvernement complice dans l'assassinat ki pa fè anyen pou demand d'extradition an e ansanm de dokiman adisyonèl ke la Turquie te voye mande yo, yo pat ba yo. Donk nan atik ki soti yo klè ke peyi Turquie di se paske gouvernement Haïtien an yo pa montre oubyen de dokiman adisyonèl ki montre ki tip de pèn ke Samir Handal, de bagay ki ekstrèmman fasil. Donk ya pa de pè pou kesyon John Joel Joseph lan. Donk se 2 sistèm diferan. Non, non se 2 sistèm diferan. E se 2 sistèm diferan. Mwen pa ka di ke mwen optimizm a 100 pou 100. Men m panse ke se mye ke la jistis amerikèn, ayisyèn de tout fason. Paske la a, si w te gen yon moun enpòtan tankou John Joel Joseph, e menm jan Dragon mouri a, l te ka mouri tou. Si w te konn moun enpòtan tankou Jaar, se menm bagay. Ayiti depi. Premye minis, anfèt, eksperyans montre nan peyi Dayiti, depi yon nèg ou yon fanm okipe yon ansanb de pòs nan peyi an, e donk apre li pa nan pòs lan ankò, tout chaj ki te gen kont li menm tonbe. Demen, Doktè Ariel Henry pap premye minis, donk tout chaj ap tonbe. E kòman ou pral mennen batay lan, piske. Jeneralman ou trè souvan nan batay ke wap mennen an ou epingle e Doktè Ariel Henry kòm on nèg rapò dcpj etc etc ki an fèt ta dwe reponn kesyon lajistis. Kounye an lè l pa premye minis ankò de fèt tout chaj pral tonbe kont li kòman ou pral mennen batay la? Bon se se ekstrèmman difisil pou Ariel Henry paske to ou ta fò li eksplike konvèsasyon l avèk Eee Badio pa egzanp se ekstrèmman difisil pou li sètadi ke fòk li eksplike eee sa petèt ke l ka jwenn yon fòmil pandan l minis lan premye minis lan pou l fè l e petèt ke l ka chache yon fòmil pou l fè l ok men e se ekstrèmman difisil e li pa pou yon batay yon moun kont yon moun pa egzanp premye dam nan li depoze de plent eee kont Ariel Henry se madanm prezidan. ki depoze yon plent kont premye minis la. Se pa yon jwèt sa ye. E m pa vle okenn moun gade l kòm yon jwèt. Donk, avèk yon fanmi ki pote l e yon pati sivil ki depoze yon plent kont yon premye minis, menm si lajistis la ta yon jistis ki bankal, men li pa kapab bankal pou senkan, katran, dizan etc. Donk gen yon jou ap gen posiblite pou gen verite ki fèt sou kesyon sa yo. Dakò trè byen. Gen anpil moun ki ap poze kesyon jodi an la a, ou konprann, se madi, se prèske menm moman yo wi, nan epòk lanmò prezidan, m pa konn sa k pase k fè yo tonbe prèske nan menm semèn, nan menm jou. E ki sa k pral pase? Èske ou panse ke mwen ou pèsiste sou li, alye Jovenel Moïse le pèp ayisyen, èske ou panse ke yo kapab eksprime yo atravè Et au euh, ensemble de département de commune, par rapport avec l'amant président, est-ce que y a du barricade cuite en bas en bas, est-ce que c'est... Gen y a un pile provocation de la part de ce gouvernement, par exemple, qui a invité euh, Martin Moïse pour venir dans des activités commémoratives que le gouvernement a organisé. Donc, on voit que c'est des provocations. Et y a un pile menace, tout, parce que le gouvernement a souhaité que y a de mobilisation jusqu'à 7 juillet, là. an eh, favej yo prezident Jovenel Moïse. Donk sè ta dire ke gen anpil pwoblèm. Hein, gen anpil pwoblèm. Men e sa m kab ba w garanti sè ke patizan prezidan, alye l yo, ap vrèman òganize yo jodi a la pou yo pèmèt ke prezidan an li genyen des activités commémoratives. Sa vle di yon bagay pou ou puiske. Nan lwès, nan nò, nan nòdès, e de lòt kote ap gen plizyè mès k ap chante etc. Donk ki pou sini, pou bay sa a moun yo, m te kapab di se don moman de konsekrasyon. et avec la pensée même de Jovenel Moïse. Est-ce que jodi an fòk nou plus prudent lè nap pale de Jovenel Moïse par exemple Louko Désir et que juge ki nonmen sou dosye sa a Louko Désir sanse sible et yo ba l yon envitasyon et donc paske li pale de Jovenel Moïse men anpil moun ap pale de Jovenel Moïse et yo envite l li menm pandan ke gon ansanb de prezime asasen ki an kaval, donk yo pa envite pèsonn, premye moun, premyè aksyon ke jij la poze se Louko Désir ki li menm ap fè dè analiz, bon se vrè ke nan dènye tan yo la Louko li menm pran pwa pa rapò avèk sondaj ke n te fè nan kesyon kandida a la prezidans, misye te twazyèm li katriyèm eksetera, bon nou pa konnen si sa yon ti jan jwe nan jwèt lan, men èske lè ou wè yo envite Louko Désir kòm yon analis kap fè politik, kap analize, kap pale de asasina a, nou menm nan Scoop, plizyè lòt moun ankò, èske sa vle di ou a Ta sanble gon machin ki ap met an branl pou anpeche moun pale de Jovenel Moïse, pou yo tou fin asa a nèt aprè 1 an. M non m pa vle kwè sa. E s on enstriksyon k ap fèt m pa vle kòmante sou enstriksyon. E s on jij denstriksyon envite w sa vle di l genyen de rezon ki fè ke l envite w. E m pa kwè ke mwen kapab rete sou kesyon sa a pou mwen di ke etc. Gen de rezon petèt apre Louko soti devan jij denstriksyon an. Li menm prensipalman la bay ki rezon ki fè jij la envite l paske l konnen enstriksyon li sekrèt e mwen tou senpleman vle swete ke nou gen yon jij denstriksyon ki enpasyal menm si mwen wè gen anpil demach ke pouvwa ap fè la pou yo nonmen de jij donk ankò ranfòse depandans jistis la sou politik yo. Donk mwen mwen swete sa e mwen kwè ke li te lè li te tan pou enstriksyon an redemare apre vreman 1 an asasina Prezidan Jovenel Moïse sa. Tout pwopòsyon gade Claude Joseph, ou menm ki se ansyen premye minis, ki jodi an se yon nan prensipal defansè de Jovenel Moïse, kap mande jistis o kote di pèp ayisyen. Nou sûr et certain ke ou genyen yon mesaj patikilye pa rapò a tout moun ki ap gade n, k ap tande n, pa rapò a tout sa w di deja, tout emisyon ke w fè deja, gen anpil moun ki di nan moman sa a yo anvi tande de moun k ap pale de Jovenel, eksperyans ke w fè avè l, e ou ta anvi bay espwa ke o dela de feblès ke jistis la genyen an Ayiti, men fòk gen de jefò ki fèt bò kote gouvèneman ayisyen an Menm si l pa jodi, menm si se demen, men pou pèp ayisyen an di premye mandatè de la nasyon, yo pa ka kontinye asasinen l konsa paske li aksyon sa kapab repete pou pitit mwen, pou pitit ou. Gade moun yo, pale avè yo e se aprè nou pral tou konkli emisyon an. Scoop! Mèsi pou opòtinite sa e ke yo ban mwen ankò. Kanpay Jovenel Moïse se e tout moun konnen Jovenel Moïse M pa vle repete sa tout moun konnen. Tout moun konnen ke Prezidan Jovenel Moïse c'est un homme de courage. Tout moun konnen batay ke Jovenel Moïse tap mennen yo. Men au-delà de ça, m vle di moun yo ke Jovenel Moïse se se yon père de de famille. Se yon se yon pè ki genyen, ki se yon papa. Jovenel Moïse se yon kouzen. Jovenel Moïse se yon frère. Jovenel Moïse se yon tonton Jovenel Moïse se yon mari Jovenel Moïse se yon jèn gason ki gen anpil foug ki soti andeyò nan nòdès ki genyen acheval sou le nòdwès egalman e le nò ki vini pòtoprens se te yon antreprenè e moun ki konn prezidan Jovenel Moïse ou pap janm wèl sil pa swal pa gon pwojè anvan oubyen li pa gen de lide de pwojè donk se prezidan Jovenel Moïse e se yon moun ki soti andeyò m di se pitit peyizan men se yon moun gen moun ki pran sa kòm yon defo men mwen menm mwen panse se yon kalite lè wal kot prezidan Jovenel Moïse Monchè si w pale 10 minit misye ka pale pandan 2 zòd tan. Men m ap raple tout moun ke Jovenel Moïse pap pale de tèt li. Li pap pale de Martine, li pap pale de Joverlein, li pap pale de pitit li yo. Misye ap pale de Ayiti. Sa vizyon pou Ayiti. Sitèt an fou, gen moun ki kapab rele l konsa. E la se petèt Mwen tou felisite Minis Agénor ki, li menm, kapab dekri l'autre Jovenel Moïse. C'est ce fou, ce passionné d'Haïti, yon nèg ki gen yon sans l'humour également lè ou bò kote li, etc. Donk mwen raple m plizyè fwa mwen menm e bò kote Prezidan Jovenel Moïse. M sonje gen yon rankont ke m pral avèk misye a 2 moun ki pa esansyèlman te vle m Epi misye envite m nan rankont lan, te gen 2 lòt gwo gason ki te la nan rankont lan. Epi lè sa a, m sonje m te minis afè etranjè, misye prezante m a moun yo kòm son peti frè. Misye di, mesye, se pa le ministre des affaires étrangères non ki la, sè mon pti frè. E bagay sa a, mwen te apresye l. Mwen sonje m lakay prezidan Jovenel Moïse epi n ap pale. Epi misye di m Claude, e monchè, nou pral fè bagay nan peyi sa a, paske misye ap pale apre pouvwa a, e kòman ou kapab konstitye de pôle nan tout peyi a, de moun ki nan k ap envesti etsetera. E misye di se sèl pôle ki pral egziste ki pa pral nan fè kòb sou leta. Donk tout sa yo se de bagay ki make mwen, epi bon mwen menm m te gentan ap reve avèk Jovenel Moïse, Apre ke mwen pa la ankò, mwen konnen m ap apateni a yon gwoup e ke Jovenel Moïse li menm kòm antreprenè ap la, etsetera, etsetera. Donk, sè se Jovenel Moïse ke mwen menm je konè e se pasyone e sè poukwa je me lance san rezèv dan sèt batay pou Prezidan Jovenel Moïse kapab jwenn jistis e mwen felisite anpil lòt moun. Mwen felisite la a nan mikwo Radyo Scoop Renald Liberis ki rete fidèl A sa konviksyon e c'est un homme de conviction hein de grande conviction e se m pat konnen Renald deja men eksperyans ke m fè avèk Renald lan pouvwa a e eksperyans m fin fè ak Renald aprè kòm moun ki gen de konviksyon e ki kwè nan yon bagay e mwen menm m panse ke li te vrèman e touche m e se poukwa mwen e yon omaj byen merite a Renald Luberice e anpil lòt hein anpil lòt e Zanmi, senpatizan, alye Prezidan Jovenel Moïse. Yon kout chapo a Esther Antoine e egalman ki se de fou, de fou de Jovenel. Haïti Débat. Haïti Débat. Donk vrèman, vrèman e pou de moun mwen konnen ki fè de e mwen voye yon kout chapo pou e san pou san diaspora. E moun sa yo ap fè de travay pou mwen menm ki fondamantal. M pa t konnen yo anvan, men m vin gen chans pou m konnen yo la a nan kad batay pou Prezidan Jovenel Moïse. Donk, m ap salye tout moun ke m pa site non yo, men m konnen ke yo menm y ap fè de travay tou. E la a, m kwè bò kote Minis Nader, mwen konnen de lòt moun, m ta kapab di Madam, yon premye ki te minis ki Okap, e vrèman de moun ki. lanse yo san rezèv nan batay pou Jovenel Moïse jwenn jistis. Genyen regwoupman dè jovenelistes egalman, mwen kwè ke se de moun ki pasyone, pasyone sou kesyon Jovenel Moïse la. Konn gen diferans nan mitan yo, men gen yon koz ki enpòtan pou yo, ki fondamantal pou yo, se jistis pou Jovenel Moïse. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè kès kon di a la prochèn.